Revolisyon fèt ak nanm, revolisyon pa fèt kò ak kò, revolisyon pa fèt nan tire wòch, boule kawotchou, kraze brize, sa yo se mouvman abolotch yo, o wi, hum! Koman fè pou se dirijan nan peyi Dayiti, wap di ou renmen peyi a, lanmou ou pou Ayiti pap janm chanje, epi madanm ou a pitit ou pa anba pye ou? Sa vle di ou plis renmen peyi a pase fanm ou? Non. Koman fè pou senatè, pou prezidan, pitit ou pa ka rete viv nan peyi a? Sak pase? Koman fe pitit majistra ak pitit depute yo pa ka rete nan komine nan? Ou renmen peyi, ou ap travay pou peyi, epi fanmi ou pa la? Non, ede m konprann. Koman fe ou se responsab universite, tandiske pitit pa ou nan universite a letranje? Non, non, non, non. Sa vle di ou plis renmen m pase pitit pa w la? Koman fè ou se responsab lekòl nasyonal epi pitit ou nan lekòl prive? Ede m konprann. Medam, matmwazèl e mesye, nan kafou nou rive la a, se pou tout sa ki aletranje, ki pase tout tan yo ap destabilize peyi Dayiti. Ou gen madanm ou gen pitit ou petisyon sa se pou ou paske fò rantre nan peyi dayiti si mariw ap travay la ebyen fò kanpe kot mariw si papaw ap travay la ebyen fò kanpe kot papaw si madanm ou ap travay la fò ke ou kanpe kot madanm ou. Fò nou tout fon sèl, si bato ap koule, fò l koule ansanm avèk nou tout. E kwè m si nou vle, si mari, madanm, pitit, fanmi, chèf nou yo te nan peyi Dayiti, non, sitiyasyon pa t ap rive la, kwè m si w vle, bato peyi Dayiti pa t ap panche nan sitiyasyon sa a. Medam, matmwazèl e mesye. Ou tande ou gen otorite, ti krik ti krak yo pran avyon yo pete kouri. Kòm ou santi w pou se otorite, yo koupe viza w se dan w ap griyen, sa pa deranje w. Non, pa gen lanmou vre pèp ayisyen. Sa k fè w ka ap griyen dan w se paske w al sere sa yon kote epi. Ou menm ki an Ayiti ou konnen ou pap ka wè ansanm avèk fanmi ou gon lòt ti boubout, ou gon lòt nèg, pa bliye nan peyi Dayiti yo ni a fanm yo ni a gason yo gen dwa a sa pase nan 51 yo yo ap fè afè yo donk sa pa tèlman twò regade m men ou menm ki nan peyi aletranje kòman ou fè ou tande ou pap gen aksè ansanm avèk mari ou sa pa ba ou pwoblèm pase se sèl lajan ou bezwen e lajan peyi a menm non. Yo pa ka sèlman, blan an pa ka koupe viza separe nou konsa, fò w vini, vin antre anba vant li, fò w vini pou w vin dòmi ansanm avè l, fò w vini pou w vin dirije ansanm avè l, fò w vini pou w konn gou kidnapin nan tou, fò w vini pou w konn soufrans manman ak papa pitit, fò w vini pou w peye kamyonèt tou. Non! Si pa gen sitirans, pa ka gen vòlè. Jounen jodi a, sèkèy la pa ka devan pòt senp sitwayen, malere ak malerèz fò l pase wè ou tou. E si m, pitit a madanm mesye sa yo, mari yo te nan peyi Dayiti, pèp ayisyen, sitiyasyon an pa t ap rive la. Frèz e sè byeneme, politisyen nan peyi Dayiti, se kabrit tomazo. Menm plimay. Yo youn konn lòt. Donk, nan ka sa a se nou menm ki pou mare senti nou puiske nou plis pou nou fè petisyon sa a pou nou ba yo repons. Aswè a la a gen anpil bagay nou pral pale. Rale chèz ou chita, ou pral jwenn dosye. Maltine Moïse bò kote pa l debake an Swis mèdam matmwazèl e mesye. Aprè yon envitasyon e fowòm kran. Montana te fè ebyen madanm prezidan an rive lotbo a li frape fò li frape oligak yo e ou pral tande deklarasyon l mwen envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl sa a pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Yes, medam matmwazèl e mesye, revolisyon fèt ak nanm, revolisyon fèt nan travay, revolisyon pa fèt nan tire wòch, pa fèt nan boule kawotchou, ni kraze bagay malere ak malerèz. Sa yo se mouvman abolotcho. Di m, kòman w fè senatè nan yon peyi, ou di ou renmen peyi a, ou di ou damou peyi a, ou vle pou peyi a vanse, w ap travay pou peyi a, w ap fè de sakrifis pou le peyi, epi madanm ou a pitit ou pa la? Sak fè madanm a pitit ou pa la? Sa vle di ou plis renmen peyi a pase madanm ou a pitit ou? Ou plis renmenm, ou plis renmen pèp la pase pwòp fanmi ou? Non, non, non, non, non, la charite byen òdone kòmanse pa swa menm, chè politisyen. Ou di ou renmen peyi ou ap manifeste, ou ap mobilize, l ap batay! Ou se majistra, madanm ou a pitit ou pa nan komin nan? Sa vle di nou son nasyon de tranzit. Si otorite a, madanm ni a pitit li pa la, li tou fè w konprann son tan l ap pase, son lajan l ap sove, men l pa gen enterè nan peyi sa vrèman. Pèp ayisyen kale je w. Kale je w pèp ayisyen. Sizàn rete sizàn. Zannana ret zannana. Pa pran youn pou lòt. Pa deboukante yo, pa chanje yo plas. Ou di ou renmen peyi dayiti koman ou fè minis de ledikasyon epi pitit ou pa nan peyi a? Hey! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Men se kwa listwa pèp ayisyen? Ou se ministre de ledikasyon pitit ou pa nan peyi. Non, se kwa listwa? Ou se responsab fakilte Pitit ou pa nan peyi dayiti lap etidye nan fakilte yo? Non, sa vle di la ou plis renmen m ou plis ap banm edikasyon ke pitit pa w la? Eeyy! Yo gen privilèj, yo gen opòtinite, nou ba yo lajan, yo ap byen pase, epi yo ap pase nou nan kaka. Eyy! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Non, banm on ti limyè pou m konprann, sak fè pitit senatè depite yo pa ka rete nan peyi a? Non, eksplike m. Ou pa ka di m egri non. Ou pa ka di m egri paske mwen son sitwayèn e nenpòt kote m pase sou latè m ap toujou rete ayisyen. Donk, se nòmal pou m batay. Se nòmal pou m revandike, paske m gen dwa pou sa, pou m di, peyi m sipoze gen bon inivèsite, peyi m sipoze genyen bon lekòl, peyi m sipoze gen bon lopital. Dirijan nan peyi m pa ka ap fè pitit yo vwayaje ranmase tout fanmi yo, menm chen lakay yo pa Ayiti, epi yo di m yo renmen peyi. Fake love sa yo pèp ayisyen, fò n pase kwa sou yo, fò n fini ansanm ak yo. Si ou se majistra, ou ap travay epi pitit ou pa nan peyi a, sa ou vle di m la a? Kòman pitit ou pral fè konprann nivo de sakrifis fason ou renmen peyi a? Paske si ou montre pitit ou fason ou renmen peyi a, travay ou ap fè a se pou le peyi, se pou l'avenir du peyi, li menm tou l'ap aprann renmen peyi l. Men si depi lè l fèt e dèfwa pèp ayisyen, madanm yo ansent nan peyi dayiti, yo ma, yo batay pou fi al akouche aletranje pou l kapab, kòman moun sa yo rele, sitizàn, ha ha ha, y ap fè dè peti sitizàn pèp ayisyen, pa sitizen non sitizàn, ha ha ha, ala traka pou lave kay tè papa. Yo bezwen dè ameriken, ha ha ha, wala yo al akouche sou tè ameriken, tè fransè, tè kanadyen, etsetera. Pitit non, pitit sa li pa, li pa ayisyen. Men, kòman ou konprann sa? Pou otorite ou ap di ou, non ti moun sa pa ayisyen, li pa fèt, son fyète. Epi ou ap di m ou renmen peyi? Ou renmen peyi pou ou pa vle fè dè ayisyen? Ou pa vle fè ti ayisyen? Ou pa vle enstwi yo? Ou pa vle montre yo kilti a? Ou pa vle di yo, ebyen, èt ayisyen se nòmal? Èt Ayisyen men ki sa sa vle di devan le mond antye paske nou te fon batay ki pat piti e pou se otorite ou renmen peyi dayiti adje la vi sa pèp Ayisyen nou fè egare konsa nou fè sòt konsa ou chita la ap ranmase fek lanmou yap bwote pitit yo al met a letranje epi yo renmen peyi dayiti yo ap batay pou ledikasyon pitit yo pa lekòl nan peyi a ki enterè yo gen. Ki enterè yo genyen? Eksplike m ki enterè? Pase si madanm a pitit ou pa la, yo de tranzit. E pase yo ap pase tou, son lajan yo ap sove. Son lajan yo ap sove, si se pat yon lajan yo tap sove, donk madanm a pitit a yo tap la. Donk nou menm ki bezwen peyi nou. Retounen nan stabilite, nou bezwen sekirite, nou bezwen bon jan lekòl, nou bezwen bon jan inivèsite, nou bezwen pou gen wout, pou gen kouran, pou n gen aksè ansanm avèk dlo, pou lajistis fonksyone nòmalman, pou n gen sekirite, se pou n mande blan an, mesye sa yo k al sere madanm yo ak pitit yo lòtbò, fè konprann ke yo renmen peyi Dayiti, yo ap destabilize, yo ap kenbe yo nan trafik dwòg, yo ap kenbe yo nan finanse gang. voye madanm a yo, pitit a yo, mari yo pou nou silvouplè, nap bezwen yo pa bor isit. Ou renmen peyi ti krik ti krak, ou tande 3 kawotchou boule, hyou li ale, li vole, li vole pèp ayisyen lal jwenn fanmi l, epi pandan l lot bò pou lap rele, koman sitiyasyon an ye bagay yo frèt, an gon lot gouvènman k pral monte. Oy men fòm pale a minis lan ou fòm jwenn yon pòs m paka ret konsa biyè leta se chwal papa wi degaje pa peche efektivman monchè men jere bagay la mwen map degajem poum wè sam ka fè wa banm detay de dosye yo kòman sitiyasyon an ye. Atò, pou nan peyi a, fanmi w pa nan peyi a, m pa ka jwenn sèvis nan men w, w ap bwote lajan m okipe fanmi w aletranje, se pou fanmi w vin la pou vin okipe yo ban mwen. Se pou yo vin la pou yo, pou ke ou vin okipe yo ban mwen, epi mwen menm pou m jwenn sèvis. Medam, matmwazèl e se mèsye, nan yon kokennchenn deba, ansanm avèk Philippe Joseph, Casmira Charles, Joseph Gracia, nou te gen chans pale anpil koze. Mwen envite ou swiv ansanm avè m. E Senatus nou di w o mèsi le fè ke ou dakò pou kapab fè ti pale ansanm avèk nou, nou pral pale, nou pral pale koze peyi e nou pral pale tou sou sitiyasyon moun yo e tou sou sou karyè jounalistik ou tou paske nou konnen ke Ou son moun ki mete anpil humour nan kesyon sa epi tou nou wè yon gwo omaj ke ou te fè tou nan 7 jiyè ki sot pase la a. E nou pral pale tou sou kesyon de petisyon ke ou menm ou lanse an. Kòman ou ye? Kòman eta sante an ye? Bonjour Philippe bonjour Charles Casmira bonjour Joseph bonjour ansanm avèk tout auditeur auditrice ki branche radio trajik FM se yon kokennchenn plezi pou nou rantre lakay jounen jodia e pou nou patisipe nan kokennchenn emisyon sa kote nou pral pale peyi nou pral pale de yon petisyon ki ekstrememan enpòtan pou kounye a pou peyi Dayiti. Ok, sa vle di wè se menm vwa ak Gracia. Ah wi, menm vwa. Pa bliye e Gracia son moun ki renmen tande w anpil love you. Ah efektivman. Alò Merci mwen beaucoup. mwen salye e konsiltan nou Eliane Vincent ki te fè anpil anpil travay pou l te kapab jwenn e Senatus pou nou menm e e bay son moun ke l renmen anpil e son moun ke l ap priye pou l ka vin pran plas Eliane Pierre Paul an Ayiti. Menm pa konprann e ou dakò sa? Ok pase gon mizik kap woule la e bann pèmèt e oditwa a tandel fè konesans avèk li Billy. A pat pwoblèm. Se yon fouco la vek yon ti vwa file. Sa vle di moun paka pa tande fouco. Nèg yo ap chil, chil, chil pandan pèp la menm trankil. Trè byen, sa se Senatus. Di nou non, ki lyon gave ke Jeanel Senatus? Bon, se toujou menm fanmi an, paske se gran gran kouzen m. Donk, se pou nou soti preske komin ke m soti a pa rapò ansanm avèk komin Gantye, yo kole se Fonvèrèt ansanm avèk Gantye, yo sou menm, yo nan menm awondisman, Kwadèboukè, donk yo gen papa m ansanm avèk. Jean Renel Senatus se kouzen jèmen, donk gran papa m ansanm avèk papa Jean Renel Senatus yo se te kouzen. Donk se toujou menm fanmi an. Ok, trè byen. Byen, e ide sa a, se ki kote l sòti pou te kapab lanse petisyon sa a pou n voye bay L'ONU e pou nou kapab fè swivi avèk ansanm de mezi ke yo te pran e pou yo te kapab jele kont ou byen sanksyone yon ansanm de nèg ki nan klas politik la. Kote ide petisyon sa sòti? Ide sa la depi avan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Lè n ap gade kòman sitiyasyon an ap devlope nan peyi Dayiti, de jou an jou bagay yo ap vin pi difisil, de jou an jou ayisyen jèn yo ap pete kouri kite lakay al chèche lavi lòt kote. E n ap gade kòman politik la dewoule nan peyi Dayiti paske nou gon pakèt dirijan laplipa nan yo son pakèt bann san fanmi. E lakay, lè ke yo ap leve nou, yo montre nou enpòtans fanmi, menm jan nan konstitisyon an, li montre enpòtans fanmi. E non sèlman sa tou, lè n ap gade kòman politik lòt peyi dewoule, nou gade ki enpòtans yo bay fanmi. Donk, apati de tout dosye sa yo, nou di kèt, nan peyi Dayiti, fòk ke nou fè politisyen yo konprann, enpòtans fanmi e imedyatman ou genyen fanmi ou bò kote ou gen de aksyon ou ta pral poze nan sosyete a men akoz ou gen pitit akoz ou gen madanm monchè m pa kache di ou w ap reflechi 7 fwa 77 fwa e menm nan labib li montre enpòtans fanmi e gen de aksyon yon moun poze nan yon fanmi ebyen menm jan l di nan di kòmandman jiska la twazyèm e la katryèm jenerasyon wap peye konsekans la. Donk jounen jodi a, li enpòtan pou ke nou fè politisyen yo konprann enpòtans fanmi e gen de aksyon kap pase nan peyi Dayiti, nou vle popilasyon an konprann, si ke fanmi mesye sa yo te nan peyi a, mon chè m pa kache di ou nou pa tap rive nan sitiyasyon sa e nou pral pèmèt moun yo konprann pi devan. Ok. Mentnan e nou mande pou blan li menm li ede Ayiti e oubyen ansanm de nèg sa yo ka pe fè peyi an pase yon move moman pou yo kapab voye yo Ayiti. E eske e Senatus e Fouco li menm e bon ann pran ann pran e Fouco a pito sa w panse? Egzakteman, pa de pwoblèm. Ok. E Senatus Fouco, eske ou n fè pati de òganizasyon swa politik oubyen sosyete sivil oubyen militant dwa fanm? Eske ou fè pati de on strikti de se jan? Non, mwen pa fè pati de sa men nou jis ap defann peyi Dayiti e nou gen enterè pwiske se responsabilite nou. Ok, se responsabilite ou, se trè byen. Mètnen, jodi an, se ki petisyon an e nan ki nivo ke li ye? Eske nan prete sèlman o nivo la Republik Dominikèn, ke nou pale vini sou eksperyans ke wap viv la Republik Dominikèn, ou di mwen eske la pe, koman on moun li menm li kapab fè e pou l kapab genyen petisyon sa a e pou l kapab li menm pou l mete swa siyati li ou byen pou l plase mo pal ladan l? Bon, pou pou le moman, se pwomosyon ke n ap fè puiske nou vle popilasyon an konprann travay ke n ap fè a. Pa egzanp, lè ke nan yon peyi gen yon konstitisyon, donk otorite nan peyi a jije ke l nesesè pou nou chanje konstitisyon an, avan yo fè pwomosyon, yo pale ansanm avèk popilasyon an, lwa yo ta sipoze pase men ladan. Yo fè yon referandòm pou mande popilasyon an wi eske ou dakò avèk non eske ou pa dakò. Donk avan menm nou lanse petisyon an l ap enpòtan pou nou pale ansanm avèk popilasyon an pou nou fè yo konprann onivo nasyonal e entènasyonal epi aprè sa pou nou lanse petisyon an se sa k fè avan nou konte fè yon sondaj. Sondaj la ap gen yon link ki disponib moun ap kapab klike ladan pou l di. Wi, non gon ansanb de kesyon kap ki lè ke w klike nan link lan wap kapab jwenn, e lè ke w rive wap li kesyon yo, apati de tout sa ki ekri yo wap di wi eske w dakò pou petisyon an fèt avèk non eske w pa dakò pou petisyon an fèt. Donk apre rezilta sa nou pral lanse petisyon an. Donk deja nou deja ap monte de gwoup Ozetazini, Kanada, Lafrans, an Repiblik Dominikèn nan divès peyi. pou ke nou kapab jwenn maksimòm Ayisyen pou siyen petisyon sa a epi pou nou pote l nan loni. Ok, men pami peyi yo m pa tande site Ayiti non, eske nou deja gen yon gwoup pou Ayiti deja, se kòman sa ye? Bon, pou le moman n ap fòme gwoup yo paske avan nou bezwen fin fè sondaj la apre sa pou nou lanse, pou nou pase nan dezyèm faz la. Ok. E dezyèm faz lan se materyalizasyon dokiman an? Egzakteman. Egzakteman. Ok. Menan, e kòman eksperyans lan ye Sendomeng? Bon, pou m byen di ou, se ke mwen de pasaj an Repiblik Dominikèn, men mwen gen chans fè kèlke mwa, mwen wè kòman yo trete Ayisyen. Mwen wè kòman Ayisyen ap viv. Donk, pou m fè moun yo konprann dosye petisyon an. Depi apre asasina prezidan Jovenel Moise nan peyi Dayiti, nou kapab wè kòman sitiyasyon an vin ye. Donk, peyi a konplètman gangsterize, ou pa ka soti nan yon komin pou travèse nan yon lòt, san ke pou pa rele yon moun nan lòt blòk la pou di l, kòman sa ye, kòman maten an ye, èske pa gen tire pou m travèse. Donk, sitiyasyon an vin ekstrèmeman konplike, lavi chè, pa gen gaz, pwoblèm. Donk, anpil Ayisyen. kouri travèse an Repiblik Dominikèn paske yo ap chèche ti kal sekirite. Moun sa yo ki travèse an Repiblik Dominikèn, yo travèse sou yon viza, viza sa se yon viza touris. Ò, lwa imigrasyon an Repiblik Dominikèn di ke ou ka fè 30 jou sou yon viza touris apre sa ou sipoze retounen lakay ou. Donk, kòm etan done n ap soti nan peyi Dayiti, n ap rantre an Repiblik Dominikèn se pa rapò ansanm avèk sitiyasyon peyi Dayiti, ensekirite, moun pa ka mache, bagay yo ekstrèmeman difisil, pa gen lajistis, ou viktim ou viktim nèt, donk tout moun ap chèche yon rekou, tout moun ap chèche yon kote pou yo kapab pwoteje tèt yo annatandan. Men moun sa yo ki travèse an Repiblik Dominikèn, Menm jan nan fen mwa, nan fen ane 2021 an, te gen plis pase 16 mil moun ki te reyini anba pon Texas. Majorite moun sa yo se te Ayisyen yo pral depòte rantre nan peyi Dayiti, ki sa k fè yo vann tout ti sa yo pwosede pou yo pati se pa rapò ak sitiyasyon peyi Dayiti, pa gen sekirite, pa genyen travay, leta ap regle zafè pa l, donk tout moun lage sou kont lese yo fè, chak koukouy klere pou je w, bandi gen dwa retire lavi moun jan ke yo vle, donk tout moun vin ap pete kouri puiske pa gen okenn otorite ki kanpe ki di, ebyen, pèp ayisyen an, chak grenn ayisyen sipoze kapab viv nan peyi l, li gen dwa a ledikasyon, li gen dwa a lasante, li gen dwa pou l travay, li gen dwa jwenn sekirite. Malerezman se pa sa kap fèt donk tout moun oblije ap chèche yon kote pou yo pwoteje tèt yo. Donk nan sans sa anpil ayisyen ki genyen fanmi yo aletranje, donk jenès la yo debake an Repiblik Dominikèn e dènyeman map gade yon nòt kantite moun ki soti nan filo ki enskri nan inivèsite leta yo li pa menm rive 10000 non. Donk sa ki pase, majorite jèn yo kite peyi Dayiti, yo rantre an Repiblik Dominikèn, yo lage kò yo nan divès lòt peyi nan Amerik Latin nan, pou wè kòman yo te kapab jwenn moso ledikasyon pwiske sitiyasyon an difisil nan peyi Dayiti. Men moun sa yo k ap travèse, genyen tou ki soti an pwovens, ki rantre an Repiblik Dominikèn, pwiske ou konnen, nan vil pwovens tou yo se... peyizan yo ki plante la tè. Men malerezman, leta ayisyen pa sipòte yo. Donk yo vin pa ka jwenn angrè, yo pa ka travay la tè. Donk sa ki vin fè ke yo oblije rantre an Repiblik Dominikèn. E lè yo rantre se menm travay la yo vin fè, se nan chan yo al travay. Moun sa yo son pakèt moun ki ilegal ki rantre son lòt teritwa kal chèche lavi. Men moun sa yo ki lòt bò a jounen jodi a, e dènye man ou kapab donk kan menm ou gen enfòmasyon an, gen responsab nan loni ki gen pou wè ansanm avèk dosye dwa moun. te mande pou Prezidan Luis Abinader kanpe sou depòtasyon an, puiske, pou kanpe sou depòtasyon, puiske sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a, ou pa ka plede depòte moun konsa. Prezidan an ta pral reponn pou l di politik migatwa yon peyi se gouvènman k jere sa, ou pa gen pou w rantre nan koze konsa. Donk, li te menm anonse ke l ap double kantite a, li pa p nan rans fwa sa a. Wi, se kòm si nèg la dou se fache moun yo te fè yo fache. Efektivman, se lwil yo vide sou dife a. Kounye a la sa ki vin pase, lè n ap gade sitiyasyon sa kòman yo ap ranmase Ayisyen, depòte yon moun ki ilegal pa gen pwoblèm. paske li vyole lwa imigrasyon nan peyi w. Men se fason yo ap fè l la, se fason yo ap bat moun yo, se fason yo ap maltrete yo, se fason yo ap leve yo frape yo atè, yo ap blese yo, bat yo ansanm avèk kout chèn, ba yo kout baton, maltrete yo, donk sa a, li inakseptab. E moun sa yo ke yo ap depòte a, se pa moun ki te pase nan tèt leta. Se pa moun ki patisipe nan manje lajan petro karibe a. Se pa moun ki gaspiye, ki fè chimè kwochi ansanm avèk lajan koperativ la. Se pa moun ki te senatè. Se pa moun ki te depite, se pa yo k minis, se pa yo menm majistra. Se de senp sitwayen, sitiyasyon an pa bon lakay, yo pete kouri, yo ap chèche yon abri, yo ap chèche yon kote pou ke yo kache tèt yo. E lè yo rive an Repiblik Dominikèn, se pa moun ki pral fè manifestasyon, kraze brize, se pa moun ki pral nan boule kawotchou paske son kote yo bezwen ki omwen. pi anpè. Exactement. Yo ap chèche yon ti kote o mwen lavi yo, moun pap ka retire l konsa konsa, ou pap soti pou tande yon moun pase l li tire sou ou epi yo ranmase ou yo al antere ou epi se fini. Li pa vreman konsa. Donk dosye ensekirite a se vre kay vwazen genyen ensekirite men li pa nan menm nivo ansanm avèk peyi Dayiti. Donk, lè wap gade moun sa yo yo ap depote, fason ke yo ap maltrete yo, si dirijan nou yo te pran responsabilite yo, jounen jodi ya, nou pa tap konnen vi sa. E se pa jounen jodi ya sa ap fèt, se depi yon bèl bout tan. Moun sa yo ki te kite peyi Dayiti, sa ki pran bato yo, eseye travèse Meksik pou yo rantre o Zetazini, tou sa se akoz de dirijan nou yo ki pa janm pran responsabilite yo, yo pase tout tan yo ap batay, olye yo chita pou yo travay pou ke yo kapab rann chak ayisyen kapab viv lakay li anpè an sekirite pou ke li gen pou ke li gen posibilite pou l jwenn swen sante pitit li kapab al lekòl li kapab travay pou ke li kapab viv alèz an dedan peyi l e pou l fyè dèske l se ayisyen donk se apati de tou sa ide sa vini donk lè ke n ap gade sitiyasyon Kòman sitiyasyon an ap evolye, kòman peyi Dayiti li menm l ap antre nan tou pi rèd, e jounen jodi a ou kapab wè ou gon premye minis, li prezidan, li premye minis, li minis enteryè, bon li gen tout pouvwa nan men l, li fè sa l vle aktyèlman la. Donk, lè ke nou gade tout dosye sa yo nèt, nou di kèt, gon pwoblèm la. Si Lèzetazini, peyi Kanada, nou kapab di Nasyonzini, ap vote rezolisyon maten midi swa kont moun kap finanse gang nan peyi dayiti, Lèzetazini damerik koupe viza, li bloke kont, kounye a la a, nou di Lèzetazini bagay la pa ka fini la, paske si mesye sa yo te gen pitit yo ak madanm yo nan peyi dayiti, jounen jodi a lekòl tap fonksyone paske pitit yo tap la yo tap di kèt, monchè! Fòk lekòl la fonksyone ou paske pitit mwen pral sòt. Fòk ke mwen batay pou pitit mwen gen aksè ansanm avèk edikasyon, pa nenpòt edikasyon, men yon bon edikasyon. Paske mesye yo ta vle de jenerasyon an jenerasyon pou pitit yo toujou rete anlè. Pou yo bati yon eritaj familyal nan politik. Ou konn sa, gen de moun ki fè vi yo nan politik nan peyi Dayiti. Si pitit yo te nan peyi a tou, Filip, yo ta batay pou ke pwofesè kapab touche. Paske si pwofesè a pa touche, li pa p kapab vin fè kou. Yo ta batay pou ke pwofesè a gen ase lajan nan men l pou l kapab siveni ansanm avèk bezwen fanmi l. Si pitit yo te nan peyi Dayiti, yo pa tap vole nan eta sa, pwiske lon ti moun piti lekòl, el gen papa l ki okipe yon fonksyon piblik kap vole, ebyen pandan lekòl la, lòt ti moun tap tonbe fawouche l, yo tap di, papa w son vole wi, ou son ti vole. Ti moun, efektivman, ti moun sa tap vin tromatize, li pa tap ka aprann, donk li tap oblije di papa, yo ap plede di m pitit vole, papa tap santi l jennen li tap oblije chanje akoz yo ap pèsekite timoun nan. Si. Son gwo, on gwo, on gwo bagay ou di la wi, son gwo bagay ou di la paske lekòl la, lekòl la se on mwayen pou kapab, on mwayen de raliman e de, de, de sosyete an, de fè sosyal la, se li k rantre w nan sosyete an, otomatikman pitit ou an l ap sibi tip de twomatis sa yo, ou menm w ap ranje kò w efektifman vre. Ou konprann? Humm. Ou menn avanse. Donk, mwen kapab di, mesye yo itilize Ayiti tankou yon ATM. Just pase pran lajan. Men, yo bliye, nan ATM nan fò w al rechaje kont lan. Pase si w ap plede pase pase, yon lè lajan an ka fini. Donk. E se nan kafou sa nou ye la wi, nan kesyon gang nan la a. Efektivman. Se sa, donk, pou nou kontinye, moun sa yo, si yo te gen pitit yo nan peyi Dayiti, yo ta batay pou ke la polis gen ase de kapasite pou ke genyen sekirite sou tout teritwa. Yo ta batay pou mete lame Dayiti kanpe, pwiske Ayiti gon istwa, peyi sa pa ka fonksyone san lame. Sa se klè. Mwen kapab di majorite lòt peyi nan mond lan pa ka gen, te ka pa gen lame men Ayiti fòk li gen lame pa rapò a istwa l. Donk nan sans sa a, si pitit yo a madanm yo te nan peyi a, yo ta batay pou gen lame Dayiti e non sèlman sa tou yo tap ranfòse kapasite lapolis, nou pa tap gon lapolis tout lasent jounen. kap mande, tout la sent jounen w tande gon òganizasyon kap ranfòse kapasite la polis, kap ba li fòmasyon, pa ka konprann, lajan ap debloke, yo pote materyèl pou la polis, imajine w, mezanmi, ekskize m wi, ou gon ekip polisye, polisye yo gran tay, epi kounye a la? Pou kore di no ap baw jile pa bal Ki kote jile pa bal sa ap rive pa sou lestomak polisye yo. An yo menm lakay yo pa gen moun gran tay konsa. Ou pa gèt ti moun kou ti yonyon yo genyen. Wi vwala e sou biskèt polisye yo lap rete. Donk nan sans sa. Pandan w di sa a vre, m konnen w se te ti jile vre sou polisye yo vre. E sou biskèt yo osi m ba yo vre. E ou konnen sitiyasyon an pa bon. Lè polisye a leve lè maten, ti kòb yo ap ba li a, li pa vrèman ase. Se yon ti aleken l pran. Li bon gazez mete sou li. Vant li men gwosè kounye a la. Ou wè, èske w wè jile sa ka pwoteje polisye yo? Non, l pa ka pwoteje polisye yo. Donk, an se sans. si ke fanmi mesye yo te nan peyi Dayiti, yo pa tap pase tan yo konsa pou yo ap kreye gang. Paske pandan yo nan palman an, pandan yo nan ministè a, pandan ke yo nan direksyon jeneral la, pandan ke yo nan meri a, pitit yo, madanm yo tap nan lari, yo te kapab pran yon grenn bal mawon tou. Donk lè konsa, imedyatman wap batay pou pwoteje fanmi pa ou, moun ki bò lakay ou ap pwoteje, ap benefisye la sa? Efektivman, popilasyon an ap benefisye paske ou gen fanmi ou ap pwoteje. E imedyatman ou ap pwoteje fanmi pa ou epi ou kite lòt yo sou kont lese yo fè, ebyen m pa kache di ou, yo ap vin nan kò w tou pou di ou pa ka pwoteje fanmi ou sèlman piske nou se moun nou gen dwa pou nou viv, fòk ke ou ban nou sekirite antanke lidè, antanke otorite. Donk, imedyatman madanm yo ak pitit yo te nan peyi a, lè madanm dirijan sa ap mache nan lari, yo t ap kòmanse joure l madan vòlè, paske m konnen Ayisyen li menm li pa mete dlo nan bouch pou pale ansanm avèk otorite yo, donk, an se sans, an se sans, moun yo t ap ranmase pye yo. Otorite yo tap ranmase pye yo, si pitit yo ak madanm yo te nan peyi Dayiti, yo tap batay, yo tap travay trè trè di pou genyen yon gran lopital omwen nan chak komin nan peyi a. Paske dènyèman la a, map gade yon videyo kote yon dam soti an Ayiti lap eseye rantre e Jimani nan lopital Jimani a, donk se sou teritwa dominiken pou l al akouche. Yo fèmen baryè a, dam nan pouse timoun nan atè devan baryè a. Donk si pitit ak madanm mesye sa yo te nan peyi Dayiti, yo tap batay pou ke gen lopital. Yo tap batay pou lopital jeneral fonksyone nòmalman paske yo konnen popilasyon an tap sere boulon yo. Yo pa tap ka vòlè jan yo ap vòlè a. Donk lè yo malad, lè pitit yo malad, se lopital jeneral yo tap kouri ansanm avèl lè konsa. tout malere ak maleras, ak malerèz, tout sitwayen t ap benefisye, yo t ap jwenn swen sante. Se paske pitit ak madanm yo pa nan peyi Dayiti, yo pa gen tan pou konstwi lopital. Imedyatman yo malad, floup yo pran avyon, yo vole, yo lage kò yo nan tè etranje, epi sa w tande a, yo al pran swen. Donk, an se sans, nou popilasyon an nou pa kapab ap soufri konsa. Senp sitwayen pa ka ap soufri konsa ap pran imilyasyon akoz de otorite nou yo ki pa pran responsabilite yo, pandan ke fanmi yo, madanm yo, pitit yo, jenerasyon yo, tout moun ki bò kote, frè, sè, yo leve yo al mete nan peyi aletranje, epi yo menm yo rete nan savann nan, yo ap ban nou pwoblèm maten, midi, swa, yo ap kreye gang lage nan kò nou e se nou menm ankò ki mete yo chèf, yo menm ankò yo kreye gang pou ban nou pwoblèm, n ap pete kouri, yo ap kidnape nou, yo ap ranmase lajan ankò, yo ap voye bay fanmi yo. Donk, jounen jodi a, nou pran desizyon nou vini ansanm avèk petisyon sa a, se pou koresponn ansanm avè yo, menm jan yo jwenn sekirite nan peyi Dayiti, yo rete pami gang yo, epi gang yo menm ap ban nou pwoblèm se pou madanm yo, se pou pitit yo, yo voye yo pa bor isit tou e lajan yo bloke sou kont yo lotbò pou yo remèt peyi dayiti pwiske yo ap itil peyi a e pou madanm yo a pitit yo vini nan peyi dayiti tou menm jan yo ap mobilize nou maten midi swa pou n ale nan manifestasyon pou n wè madanm yo a pitit yo tou bò kote yo pou yo prale nan manifestasyon menm jan yo ap di nou an n al vote fòk mwen wè madanm yo a pitit yo bò kote yo yo pral vote tou. Donk, se nan optik sa a nou chwazi fè petisyon an pou n mande ansanm avèk otorite entènasyonal yo, silvouplè voye madanm ak tout pitit politisyen yo pran sanksyon kont yo pou nou pa bor isit paske n ap bezwen yo pou travay, n ap bezwen yo pou nouri 7 peyi a pwiske moun ki vòlè lajan peyi a Moun ki dechèpiye peyi a, moun ki gangsterize peyi a, moun ki legalize bandi nan peyi a pa ka ap viv alèz tandiske senp sitwayen, sitwayen pezib ki pa nan zak malonèt, ki pa konn touye moun, ki pa konn vòlè, ki pa konn pase nan tèt leta, epoutan se yo menm k ap soufri kat kwen latè beni. Fouco, te gen yon kesyon se Casmira. De petisyon w ap pale an, ou konnen teknoloji an li fasilite n latach, èske petisyon la ap disponib sou yon sèl platfòm oubyen diferant? Non, li, pou m byen di w, petisyon an ap disponib, dè ke l prè l ap disponib sou plizyè platfòm. Se youn nan rezon ki fè pou moman n ap fè yon toune medyatik, donk a chak platfòm ke. Nou gen chans pase pou nou motive popilasyon an pou nou fè yo konprann petisyon an, link lan ap disponib sou platfòm sa a tou. Ok, trè byen. Ok, n ap fè yon retou nan depòtasyon masiv Ayisyen yo nan Sendomeng. Alò, gen moun ki fè konnen ke se konpòtman Ayisyen yo, lè yo rive lòtbò a, yo konpòte menm jan lè se Ayiti yo te ye. Se sa ki koz ki antrene sa. Alò, kòm ou menm ou lòt bò a, se ki sa ou kapab di de sa? Li pa fòseman sa, puiske kit moun nan legal, kit moun nan pa legal, depi ou te sou wout yo, yo pase yo pran ou. Li pa fòseman sa. Se vre ke gen anpil Ayisyen ki mal konpòte yo, e lè wap gade yon seri de kay yo ap kraze kote Ayisyen al rete, se menm jan ou wè sa kap pase nan Kanaran. Donk ou kapab lè w ale Kanaran ou wè yon seri de ti kay se paske nan moman Preval te la kòm etan done nou konnen dirijan nou yo lespri yo kwense yo reflechi mezi pwent nen yo bon gen k pa menm rive nan nivo pwent nen donk se moman nan zòn sa a imajine w aprè 12 janvye yon pakèt moun ale nan blòk sa a leta ayisyen te sipoze pran dispozisyon pou konstwi dè edifis pou ke chak edifis yo gen divès apateman ladan yo remèt chak fanmi yon kle. yon fason pou kapab sekirize zòn nan, bay chak kay yo nimewo, adrès etc. Donk ou kòmanse elimine sa ki rele geto, site a. Menm ak. Mete lekòl, lopital, estrikti spòtif nan zòn nan. Donk nan zòn sa tou ou te kapab gen yon makèt, ou mete yon biwo edh, ou mete tout bagay nèt nan blòk la, ou devlope blòk la. Efektivman, ou mete tout bagay nèt pwiske nan peryòd nan. Aprè 12 janvye gen anpil lajan ki pase nan peyi Dayiti, gen yon pakèt lajan k gagote. Donk sa yo, yo te kapab fè l. Se vre ke gen anpil Ayisyen ki soti an Ayiti ki rantre an Repiblik Dominikèn, mwen gen chans vizite divès zòn, mwen wè kòman Ayisyen yo ap viv, gen yon seri de ti kay yo fè, yo mete tòl, menm jan ansanm avèk Site Solèy. Donk lè yon peyi an vwa de devlopman, li p ap aksepte yon bagay konsa fèt lakay li. Donk, l ap batay pou l elimine site, geto, paske sa yo bay pwoblèm. Men, dèfwa gon seri de moun ou konn wè yo kwaze. Donk, aktyèlman la, gon pakèt biznis mwen gen chans pase devan yo, swa Kapital, swa Igwe, swa Santyago, mwen wè majorite biznis ayisyen sa yo, yo fèmen. Donk se pa sèlman moun ki nan yon eta mizerab yo ranmase men. Non, lè w di, lè w di, lè w di ansanm de biznis sa yo yo fèmen, se leta ki pran, ki sezi yo ou di mwen se. Se pa leta ki sezi yo, pa rapò ansanm, pa rapò avèk jan imigrasyon ap fè travay la. Donk, paske aktyèlman la, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, gen posibilite nan mwa desanm kap rantre la, yo kapab mande ministè la jistis aksè pou yo mache gade nan kay si ke ou legal, donk sou pa legal pou yo depòte ou. Donk, an se sans, si biznis lan bò la ri a, moun nan pa, e, e, imigrasyon ap pase, yo frape, yo rantre, yo di banm verifye, eske moun kap travay nan biznis lan, eske li kòrèk, li pa kòrèk, e bi, yo ap pran moun sa tou. ki te lanse mouvman sa a, èske demen m pral ap chèche humm e Fouco li menm sou kesyon sa a, epi aprè sa m pral wè ke li swa m pa tande l ankò oubyen li bay sa vag, li tou kite Ayiti e sou pretèks ke se pèsekisyon politik ou di mwens e li li li li. Alò nou konnen anyen pa enposib sou tè sa a. E swa swa swa lòt lòt lòt on moun politik yo yo yo pran w. Monchè pou m byen di w, e sa w di a li egzat pwiske gen anpil moun ki kòmanse ki pa fini. Men, mwen kapab pran labib kòm temwen, menm jan Jezi te di l kite epin yo leve nan mitan ble a, lè rekòt la n ap kapab fè dispatching nan, donk nou menm nou pa gen pou nou kanpe. Dezonèl di Fouco pal lan pap lage. Non, l pap lage. Djanm djanm, pase nou menm n ap reziste. Jan ti pwovèb kreyòl la di, n ap teke mab la jiskaske l kase piske fòk nou jwenn rezilta. Ok. Wi. Ou menn avanse wi. Sa vle di ke e men men pandan w ap lanse la Fouco nan kesyon sa a jan w e èske se yon komedyèn ou ye tou? Bel. Ay, e fòk mete u. Tou se gen ti kote bò la ka li fè moun ri. E se sa men sa ki mande se sou ki mete li. Ben wi, byen ke m pa vrèman pratike sa men dèfwa m konn distrè m ase byen. Donk, pa rapò ansanm avèk jan sitiyasyon an ye nan peyi Dayiti paske chak nouvèl peyi a k vin jwenn ou se tèt fè mal donk fòk ke ou batay pou ke non sèlman ou menm ou gen ase de kapasite pou bay enfòmasyon an, se vre ke sa touche w antanke Ayisyen men pou rete an vi, pase moun kap vòlè al san pitye se sal fè pou vil donk ou menm lap plede pèsekite maten midi swa si w pa batay pou reziste ansanm avèk mechan se ou menm kap tonbe donk an se sans non sèlman wap bay enfòmasyon an ou fè popilasyon an konprann e tou ou mete l nan yon anbyans apre chak nouvèl li fin pran. La nature li bel e byen egziste, gen lwa nature la ou pa ka vyole, si ou ke ou vyole lwa sa yo, m pa kache di w lap gen gwo konsekans sou vi w, e se youn nan bagay m panse ki frape peyi Dayiti anpil, puiske nan emisyon nou nou toujou di l, lè ou wè gon seri de krim kap fèt nan yon peyi, epi krim yo rete enpini. la nati vin wont de nou donk lè konsa sa ki pral pase nan peyi sa fòk nou fòk tout kriminèl yo mouri nèt tout konplis yo mouri nèt pou sèk vanjans lan kapab fèmen si non pap janm genyen nou pap ka soti nan enpas la. Ok kòm jèn fi bon ou wè kòman bagay ap pase ou wè kòman ke lavi moun an Ayiti sa son bagay ki banalize lavi moun pa vle di anyen pou nèg yo epi ou menm kòm jounalis Ou rantre nan jounalis angaje. Sa va fè w defwa swa paran w e sou pa konn pè oubyen se paran w pa konn pè pou ou paske nou gen anpil jèn e depi yo te pale w de emisyon politik yo tou pare yo tou fè w leve kouri. Non, daprè sa ou wè k ap pase pa bò isit. Wi, sa k ap pase pa bò isit. Donk, pou m byen di w, mwen leve nan yon fanmi ki renmen travay e ki renmen batay tou. E youn nan bagay ke paran nou aprann nou se batay, travay pou sa ou renmen. Ou vle peyi ou chanje, ebyen pa chita tann. Se rantre nan travay yo, wè sa ou ka fè, pote patisipasyon pa ou pou ke chanjman kapab fèt. Donk an se sans mwen kapab di, fanmi m sipòte m anpil nan travay sa ke m ap fè a. Donk mwen leve nan yon fanmi genyen gran tonton m ki te, ki te, kòman kòman moun sa yo rele, pa tonton makout non, ki te gwo responsab nan lame dayiti, e papa m tou mwen jwenn li nan liy medyatik tou, donk papa m se jounalis pou m byen di, e m gen kouzen m ki jounalis tou sa, genyen ki fè. deba politik, etc. Donk, nan liy ke nou leve a, non sèlman yo aprann nou travay, paske gon nivo peyi Dayiti rive la, depi lè nou tou piti, yo toujou ap pale nou de kòman peyi a fonksyone. Donk, pandan ke nap leve, yo pale ansanm avèk nou, fè edikasyon nou yon fason nenpòt peyi ke nou kapab rive sou latè, pou nou kapab viv. e imedyatman gen yon batay ke ou rantre ladan l, ou pral jwenn anpil atak, fòk ke ou menm ou gentan prepare ou, pou ke ou kapab bay tèt ou manje, pou kapab sekirize tèt ou, pou kapab sove tèt ou, e non sèlman sa tou, pou kapab reziste jiskaske ou kapab jwenn rezilta ke wap chèche a tou. Donk nou menm pa bò lakay bay vag sa pa sa pa enskri nan adn nou sa pa nan san nou ditou donk se travay travay jiskaske nou jwenn sa nap chèche a se vre ke e gen dè wo e dè ba konn gen dè difikilte men lesansyèl se rete atache jiskaske ou jwenn sa ke wap chèche a. Kòman kòman kòman kòman e rezilta a vini sou ou e kòman feedback la vini sou ou e kòman e koneksyon an fèt ansanm avèk e e e e e entènòt yo entènòt nou yo. Bon, pou m byen di ou, koneksyon an byen fèt e m kapab di a 60 a 70. e 80 pou san pozitif piske ou konnen defwa gen de travay ou komanse fè gen de moun ki poko konprann men ofireamezi ou ap aprann yo ou ap fè yo konprann ti pa ti pa ou ap vin jwenn plis moun apresye sa donk men depi nan komansman 60 pou san moun te deja kanpe te deja di m renmen travay la yo bay de konsèy pozitif yo di men koman pou fè l men ki prekosyon pou pran donk mwen kapab di nou sou wout pou reyisi. Ok trè byen. E lòt bagay ankò e Fouco, nou konnen ke kesyon politik sa li ekstrèmeman frajil. Nou wè sou rezo yo genyen yon omaj e a e prezidan Jovenel ki te asasine 7 jiyè 2001. Nou wè pou 1 an gon omaj kote rann a li menm. Se ki kote ide sa sòti e apre omaj sa a e. Eske ou eske premyèman jan jan jan yo te kap yo te monte e jan yo te fè prezante imaj prezidan Jovenel epi ou menm ou deside ou rann li yon omaj kòm jounalis kòm jèn eske ou pa te pè pou vi ou e pou kisa chwa sa pou te rann li omaj la? Monchè pou m byen di ou, kantilsaji de Ayiti, m pa pè pou vi m. Puiske mwen konnen Ayiti se peyi m, e kèlkeswa kote m ale sou latè, kit mwen te natiralize, l ap toujou rete orijin ayisyèn. Donk lesansyèl se batay pou ke mwen ede Ayiti. Si m te Jude m t ap bay yon kout tchatcha la wi. Si m te Jude m t ap bay yon kout tchatcha paske gen moun ki panse lè ou natiralize w ap mete ayisyen ankò. Premye nasyonalite a ou te gen li pa la ankò. Wap toujou rete ayisyen e gen kote ou rive gen de pòs gen de fonksyon ou pap janm ka okipe puiske ou gon ou se natiralize ou pa pitit tè a egzakteman. Donk lè ke w natiralize nan yon lòt peyi fò batay pou ke w fè lonè peyi pa ou la. Pase kanmenm nenpòt sa kap pase nan lòt nan peyi ou ou nan lòt peyi a li pa ka pa afekte ou puiske ou gen san ayisyen ou gen san Dessalines ou gen ou gen ayiti nan ou menm. E a chak fwa Ayiti fon viktwa wap santi ou fyè. Donk lesansyèl se kelke swa kote ou ye sou latè se degaje ou nan sa wap fè a pou reprezante peyi Dayiti e non selman sa tou pou fè pou montre ki sak Ayiti. Pou montre kiyès Dessaline te ye. Donk omaj sa ke nou te fè a. Li te, ide sa a te la mwen kapab di, 3 mwa apre asasina a, tout staff la nou te chita pou nou te pale puiske pou m byen di ou pandan Jovenel Moïse te poze kandidati l, m panse nan moman sa a mwen te nan ki klas se te an 2015 e ant twazyèm m kwè, wi twazyèm. Mwen te nan twazyèm lè sa. Se apèn mwen te kite pwovens. On ti moun fouco ye wi. Enben on ti moun fouco ye wi. On ti moun byen grandi. Mwen kwè se apèn mwen te kite pwovens mwen te vin kwadèboukè mwen te nan lise jak premye. Donk nan epòk sa, lè ke mwen prale an vakans. Mwen sonje. Mwen se Jacques Loumet, se. Non, Jacques Premier, Jacques Premier. Jacques Premier, pa Jacques Loumet. Ok, oui, oui, Jacques Premier, exactement, exactement. Donk, lè ke mwen prale an provins, mwen sonje sa jiska jounen jodi ya. E pi yo ta fè diskisyon sou dosye politik. E pi, gon eleman ki di konsa, a, ah, Jovenel Moïse pa prezidan. Mwen di, sa w ap di konsa, frè? Mwen di, wè, misye la prezidan. Pou nan di m o, sa k pase, paske pou m byen di w, lè sa, ki laj m te ka genyen, m panse m te ka nan 14 ou 15 an konsa. M ap fè diskisyon, m di, Jovenel Moïse ap prezidan, ou di m epa, m di w, misye ap prezidan. Li di m, sou ki sa w kanpe pou di m, misye ap prezidan. Mwen pa t fanatik phtk, mwen pa konn anyen nan politik. Aye viv m ap viv, granmoun mwen ap ban m manje, epi se fini. Men, sa ki pase, pandan ke mwen lekòl, mwen gen chans tande kèk diskou misye. Tande m ap tande kèk diskou l, mwen di kèt, men diskou sa diferan pa rapò ansanm avèk tout lòt yo. E pandan ke mwen te an pwovens, souvan, e kandida la prezidans konn toujou pase, paske mwen fè tout vi m nèt nan lekòl leta, e timoun lakay mwen premye, depi w wè ou gen senkan yo tou mete w nan premye ane. Lekòl leta pou jiska filo paske papa m toujou di lekòl egzat Ou dwe peyi a M dwe peyi a donk travay ke m ap fè a se pou Vwala mwen dwe peyi a Donk sa ki pase lè ke ou tande kandida yo vini yo konn toujou pase lekòl pote e manje valiz kaye pou timoun nan sans sa mwen konn toujou wè kòman yo prezante yo, kòman yo konn di men ki plan travay yo, men ki plan yo gen pou edikasyon etsetera, pale ansanm avè timoun yo, di yo men ki sa, e se yo menm ki pral dirije demen, jounen jodi a se nou menm kap pase fè kanpay, demen se pral nou, pale nou de enpòtans eleksyon nan yon peyi etsetera. Men, lè map gade diskou pa Jovenel Moïse li diferan. Sak fè mwen l diferan se paske mwen l trè trè pwòch peyizan. e li difisil pou ke ou jwenn yon kandida a la prezidans ap pale w de peyizan konsa, se pa w moun k al etidye yon bagay epi l vini l ap pale w, se w moun kòmsi ki viv ladan, ki konnen sa l ap di a, e lè moun nan vini l ap pale w de kòman l konn plante joumou, l ap di w l ap veye lè ke li nan wouj, li di w l ap veye pou ke li boule boukan nan plas kote yo fin boule zèb la pou yo plante grenn joumou an. kòman yo plante mayi, etsetera. Donk, egzatteman wè son moun ki rantre ladan, ki gen rasin nan sa l ap di a. M di, a, misye a bon pwiske misye gon diskou, diskou sa ale ansanm avèk peyizan. Donk, sa fè, si sa fè lontan ke popilasyon ap soufri, dèfwa moun ki nan, k ap fè jaden yo, jaden yo pèdi akoz pa gen angrè. Jaden yo konn pèdi akoz lapli pa tonbe. Jaden yo pèdi paske gen sechrès nan moman an. Donk, lè w tande moun ap pale w, li di w l ap mete ponp dlo, l ap batay pou fè kanal irigasyon e l fè popilasyon an konprann ki sa ki kanal irigasyon, li fè yo konprann enpòtans pou ke gen wout, enpòtans pou ke gen kouran, enpòtans pou ke nou fè sant jemoplas, enpòtans pou ke genyen ponp. ki enstale nan divès zòn pou moun yo gen aksè a dlo, nou pa bezwen tann lapli tonbe yon fason pou nou kapab plante wouze pou n kapab jwenn manje, m pa kache di w jan de diskou sa yo, yo, popilasyon an, donk peyizan santi ke la a m gon moun ki pral defann mwen, la a m konnen m pral jwenn angrè, la a m konnen, monchè m pa kache di w sezon an pa ka pèdi. Donk se apati de tou sa, mwen di sitwayen an, monchè w wè misye l ap prezidan kanmenm. E malerezman m pa janm gen chans kwaze ansanm avèk sitwayen sa puiske se Tiot li ta prale mwen menm mwen m tap desann fon vè rèd jou sa. E efektivman misye vin rive prezidan vrèman. E lè misye vin prezidan pandan map pale ansanm avèk yon zanmi m Dèlma gon w jan an 2019 aprè te gen 3 mwa lòk gon diskou Jovenel Moïse fin fè epi m di zanmi an ou wè prezidan sa yo ap touye l sou pouvwa kanmenm li pap fini. Epi nèt wi, e efektivman sa fèt. Paske gon fason, lakay gon jan, m konn wè papa m pa bliye, lè w leve nan fanmi te ki te gen otorite, ki te gen sèjan, gon fason yo pran yon desizyon ou deja wè, dèyè desizyon an ap gon konsekans ki pap piti. Donk rapidman m di sitwayen an, a, monchè, wè prezidan sa, deplwaye l deplwaye la, y ap touye l sou pouvwa kanmenm. Se kòmsi em di l sa, men franchman, se paske m tande diskou a ki fè m di l, men m pa panse vrèman sa a t ap rive jan ke m te di l la. E lè sa rive, m pa kache di w, m tèlman sezi, jou sa m leve pou m fè news m pa kapab, m monte m desann, se te yon jounen ki te ekstrèmeman difisil. Donk apre asasina a, m ap vin konprann yon pakèt bagay, m pral eseye revize, regade ansanm de deklarasyon Jovenel Moïse te konn fè yo. E pi, kounye a la, m al rantre pou, m al antre nan dosye Dessalines, mwen wè gen yon pakèt bagay ki lye ansanm avèk asasina Dessalines, m di a, Nou chita ansanm avèk tout staf la, nou planifye, nou di a, men ki istwa, men ki istwa, men ki istwa n ap rale jiskaske n al tonbe nan istwa Jovenel Moïse pou nou rann yon omaj puiske Jovenel Moïse se te Ayisyen, li te yon ti nèg tèt grenn menm jan ansanm avè m, menm jan ansanm avè nou. Donk, kit yon moun te renmen l, kit yon moun nou pa t renmen l, s on prezidan de la Repiblik, pyès moun pa gen dwa retire lavi yon prezidan konsa, e sitou an venteyinyèm syèk. Ok e aprè omaj sa a se se kòman kòman sa ye pou ou menm eske ou resevwa e dè fil anonim dè kout fil anonim paske nou konnen ke. Menas ou vle pale de menas. De menas e nou konnen ke nan omaj sa a Facebook te pete plafon ansanm avèk ou oubyen YouTube te pete plafon ansanm avèk ou e kòman sa ye eske se ou te resevwa dè menas oubyen eske se sa ki fè ke jounen jodi a ou fon ti kouri ou nan Sendomeng e kòman sa ye. Bon anfèt tout pandan ke nou tap prepare omaj la gen yon pati vrèman ki fèt an Ayiti men m kapab di pifò travay la fèt an Repiblik Dominikèn e gen ki fèt Ozetazini tou, gen yon pati ki fèt Kanada donk se plizyè kote l fèt li pa fèt yon sèl kote. Donk mwen kapab di aprè omaj la e pou m byen di. Tèlman gen mesaj pozitif dèfwa lè ke w jwenn yon mesaj menas se vre ke ou gade sa ou pran sa an konsiderasyon piske lè w gon travay wap fè toujou gen pati pozitif gen pati negatif men nou pa tèlman twò twò rete sou sa donk gen moun ki ekri nou tou ki fè dè menas nou reponn yo nou pale ansanm avèk yo nou fè yo konprann sa kap pase nan peyi dayiti aprè moun sa yo vin dè fidèl fanatik tou. Se trè byen. Bon, e kòm kesyon pou mwen menm m ap poze ou, s on kesyon dòd politik, apre sa m ban ti Gracia oubyen Casmira gen kesyon. E ou rantre nan yon batay, e peyi an envesti nan ou, e ou vle pou kapab retounen asansè an bay peyi an, e nan yon administrasyon nan e k ap ki gen pou vini nan peyi an, pou vin pran rèn peyi an, E pi swa prezidan ou byen yon moun patikilye kèlkonk ta fè apèl a Foukou pou l vin bay yon kout men nan yon ministè, ki ministè ou wè ki sanble ansanm avèk stil ou? Ou byen menm laprezidans menm poukwa pa? Sil le fo. Ou byen laprimati poukwa pa? Kiyès ki sanble avèk stil ou? Mwen kapab di plizyè men pou le moman nap travay trè trè di paske lè ke ou gen plizyè li enpòtan pou ke ou fikse ou sou youn pou di si map fè travay sa mwen pa di lap pèfèk a san pou san men o mwen a katreven di pou san pou rann ke popilasyon an li menm li kapab satisfè pa rapò avèk sèvis ke ou pral ba li e kòman ou pral edel tou travay kòman nou pral kolabore ansanm piske mete yon moun nan yon ministè oubyen mete yon moun prezidan ou vote l pou l prezidan sa pa vle di li menm pou kont pa l li pral fè tout bagay yo mache se nou tout ki pou mete men ansanm se ekip la se peyi a se popilasyon se tout moun ki pou mete men pou ke nou kapab jwenn yon dirijan ki pèfèk Paske dirijan pa ka perfect pou tèt li, men se tout ekip la, se popilasyon, se travay lap fè a, kòman lap rive sou popilasyon, kòman popilasyon ap anbrase travay la pou ke nou kapab avanse, e non sèlman sa tou pou ke nou kapab make moman an, e non sèlman sa tou pou ke ou kite yon eritaj pou jenerasyon kap vini an. Ok bon e mwen m Alò kòm nou gen yon Fouco trè angaje nan mond jounalis la èske nou konnen ou chante tou èske wap lye jounalis la avèk atis la kap chante Mwen paka kopye ou twò twò byen. E ok. Ok, alò mwen di w ke kòm mwen wè w trè angaje nan domèn jounalis la paske ou gon pozisyon ki kritik nou konnen vrèman ou menm nou konnen vrèman ou chante eske w ap lye jounalis la avèk atis la k ap chante pou n genyen yon Fouco atis angaje? Efektivman, n ap fè tout nou menm pa bò isit. E pandan moman la, gen anpil travay ke n ap fè. Donk, mwen kapab di, soti nan mwa desanm pou 2023, gen anpil koze ki pral fèt. E nou pral bay mesye yo leson seryezman. Pa p gen blag, pa p gen jwèt. Ou anonse la grandè! Egzakteman! Donk, n ap. Fouco nan kanaval wi la. Anben men w ap apèk pou kanaval. Bon, nou kapab di, nou kapab di sa ki pral fèt la, l ap plis ke kanaval. Bon, sa gate, sa gate. L ap plis ke kanaval paske, paske n ap batay pou n pa sèlman rete nan kominote ayisyèn nan men pou n kouvri nasyonal e entènasyonal piske gen de aksyon k ap pase nan peyi Dayiti e gon pakèt lòt. peyi, moun ki pale lòt lang, se paske yo pa vreman konprann sitiyasyon an, ki fè yo genyen, yo afiche konpòteman sa anvè lè Ayisyen, anvè Ayiti. Donk nou menm, nou bay tèt nou misyon, se pèmèt yo konprann, e sa ke nap di, si se anglè a poun pale, poun fè yo konprann, nap pale l, espanyòl la poun pale, poun fè yo konprann, nap pale l, pou ke yo kapab konprann sitiyasyon an, epi pou Ayiti li menm, pou Ayisyen li menm kapab rejwenn fyète l, e sa trè trè zenpòtan pou nou. Bon antoulèka e Fouco mwen mwen mwen diw mwen felisitew paske a chak fwa ke nou gen de jèn fi e ki dakò kap pran angajman sa yo nou sèlman swete ke pou Bondye lavi a toujou prezève lavi yo e jounen jodi an Fouco se yon on on sòm de reyisit kòm jèn e kòm dènyè kesyon nou konnen ke gen anpil jèn ki ale an Repiblik Dominikèn Se pa vrèman se travay al travay men se lòt aktivite ki al fè, yo yap kouri pou lavi pa bon men kanmenm yo yal fè lòt bagay men gen jèn ki an Ayiti tou yo rantre nan tout sak pa sa men Fouco kòm jèn e tou avan yè la nou sot bay li sot di w la tou an 2015 la te gen te gen 14 15 ans sa vle di ke se pa on se pa on nèg anpil laj men ki angaje sa vle di ke son On somme de reussite maintenant ki konsèy ke ou gen pou a lega de la jenès ki ap avanse nan fen ane an la? Konsèy mwen pou la jenès, mwen map di chak jèn travay. Paske travay se la libète, ou kapab leve nan fanmi ki pa genyen mwayen. Sou fèt pòv se fòt granmoun ou, men sou mouri pòv sa se fòt pa ou piske ou te gen lavi devan ou, ou te gen posiblite. E jounen jodi a nou kapab di gen entènèt ou kapab aprann. Si ke ou an Ayiti ou jwenn yon ti kote pou chaje telefòn ou, batay pou w pa pase jounen an san ke ou pa aprann yon bagay. Ou kapab aprann sou youtoub, ou kapab aprann sou fesbouk, ou kapab aprann sou e gougo, gon pakèt lòt sit. ou kapab ra aprann. E chak sa ou wè, chak mo ou aprann an plis nan lavi ou, ou pa konn ki sa l pral itil ou demen. Donk, se vre ke sitiyasyon an difisil, pa bliye, Ayiti pa gen pou l ba nou, se nou menm ki gen pou n bay Ayiti. An nou tout mete men, an nou aprann, an n chèche yon travay pou nou fè, pa rete sou kont Leta. Si se Leta n ap tann ki pou fè, ki pou ban nou manje, non! mwen konseye peyizan an kontinye travay. E se nan travay ke wap fè a, ou pral fè revandikasyon ou pase pou di leta, bagay la paka rete konsa non, mwen bezwen angrè, mwen bezwen fimye, mwen bezwen pou kanal irigasyon konstwi, mwen bezwen ponp, mwen bezwen kouran pou ke jaden kapab fèt. Jèn yo tou, travay, aprann, pwiske jounen jodi a n rive nan yon kafou, Lekòl pa vrèman fonksyone men gras swa randi a Dye e nou chak genyen yon telefòn smartphone nan men nou. Si w pa genyen gan kanmenm gon moun nan fanmi an ki genyen. Batay pou pa pase yon jounen san ke ou pa aprann yon bagay puiske ou pa konn ki kote wap tonbe e demen si Dye ve tou pa konn kisa wap ye nan peyi Dayiti. Donk tout otan ou kapab rantre koze nan tèt ou se degaje ou mete konesans sou ou puiske konesans pa gen limit. Tout afe. Enben nou di w mèsi e Fouco, nou kwè ke se pa yon dènye fwa ke n fè ti pale a epi lè w antre an Ayiti tou n ap tann ou nan stidyo. A wi donk se mwen menm ki pou remèsye w. Donk mèsi Filip, mèsi ansanm avèk Kasmira, mèsi ansanm avèk Jozèf, mèsi ansanm avèk tout oditè ak oditris ki te pran tan yo, pran san pou tande nou. Donk se te yon plezi e imedyatman ke nou lanse ansanm avèk petisyon an, nou espere ke n ap mete w an kou okouran pou ke an Ayiti ou kapab fè mesaj la pase e pou lòt konfrè yo tou kapab fè mesaj la pase pou ke nou kapab jwenn yon bon rezilta. Ayiti se mwen menm, se ou menm, se nou tout, se nou tout ki pou mete men pou ke nou kapab fè lonè peyi a. Mèsi bokou. An palan de sa, nan koup di monn nan, nan koup di monn nan dèyè ki ekip ou ye? Dèyè ekip kap chanpyon an mwen menm. Ebyen mèsi, bon lajounen. Dakò, bon lajounen frèm, se te yon plezi, mèsi ansanm avèk tout staff la. Vwala, medam, matmwazèl e mèsye, maten an la a nou te sou antèn radyo Trajik FM 89.9. Nou t ap pale de dosye petisyon an e n ap kontinye fè toune medyatik pou n fè popilasyon an konprann dosye a e non sèlman sa tou pou nou pase a laksyon pou n kòmanse travay, mete men nou, mete pye nou, foure tout kò nou! Paske fòk peyi Dayiti soti nan sa l ye la. Jan ke m te anonse w, ebyen Martine Moïse, medam, matmwazèl e mesye, debake an Swis nan Fowòm Kranmontana. Fowòm Kranmontana ki baze an Swis, se yon enstitisyon ki òganize divès refleksyon atravè plizyè planèt wo nivo sou defi mond lan pa atann. Ebyen, 7 jiyè ki te pase a, raple w, Prezidan Jovenel Moise te asasine andedan chanm lakay li. Apre asasina, ou pral jwenn degradasyon anviwònman sosyal, ekonomik, politik nan peyi Dayiti vin akselere pi rèd, e dosye Ayiti a fè pale nan divès diskisyon jewopolitik nan l'ONU, OEA, Caricom, pou site sa yo sèlman. E divès otorite mande pou ke. gen yon fòs militè etranje ki debake nan peyi Dayiti, divès gwoup nan peyi Dayiti non ansanm avèk fòs etranje a, ebyen Martine Moïse nan diskou l, li deklare aprè yon kanpay oligak kòwonpi yo nan peyi Dayiti mennen pou te sal imaj prezidan, nan koulwa entènasyonal yo ansanm avèk opinyon piblik, moun sa yo, yo peye fim relasyon piblik ak lòbiyis etranje. Yo arive touye Prezidan Jovenel Moïse andedan chanm lakay li 7 jiyè nan lane 2021 an. Donk yo te peye Kolonbyen, fè pa, fè yo pase kòm ajan DIA, rantre kay Prezidan an e tiye l ansanm avèk 12 bal. Gras swa randi a Dye, asasen yo te panse l mouri. avèk lè pwòpr prezidan de konsèy elektoral ankò yn fwa le pèp a vote Jovenel Moïse akòz de sèt presyon popilè enkapab dayole ankò yn fwa lè rezilta des eleksyon se pa te nòmal se sè negasyonist on du lese Jovenel prete sèman le 7 fevriye 2017 kòm 58 tièm prezidan konstitisyonèl Ayiti pou un manda de 5 ans. qui prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En quatre ans et demi, le président a dû faire face à huit tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées toutes les, institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère, payés par les oligarques, pour salir son caractère dans les de couloirs internationaux et l'opinion publique. Le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la guillée des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour morte. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, Nou tap tande deklarasyon ex premyè dam nan Martine Moise. Donk nap toujou rete konekte sou chanèl sa a, nenpòt enfòmasyon ki tonbe toujou nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye asasina prezidan Jovenel Moise map toujou la pou nou kapab enfòme w. Map fè w konnen peyi Kanada fè konnen gen yon nonm lakay yo ki genyen 51 lane, Yo akize l kòm teworis ki te vize pou l te vin touye prezidan Jovenel Moïse pandan l te sou pouvwa. Mezanmi divèsyon yo anpil koze yo anpil rete konekte randevou kase demen si Dye ve 9 è nan maten pou yon lòt edisyon spesyal bizou bizou one love.